Nan viv moman difisil Le fè ke nan viv yon moman difisil Nou pa kwè Nou ka rete bwa kwaze Nou vin di maten an Se pa bouke pèp ayisyen an bouke Se pa fatig yo fatige, men se kapab yo pa kapab ankò. Lè w pa kapab ankò, ou pa pale de rasanbleman, ou pa pale de manifestasyon, ou pale de soulèvman. M te deja pale de soulèvman lè manif Okap lan. Se tout vil la ki leve kanpe, se tout depatman an ki leve kanpe, e se tout peyi an ki debake Okap. Nan sans sa a, sitou onivo Lwès lan, nou tou pwofite pou n remèsye yo. Lè n pale de soulèvman, bon bagay! M wè gen yon deklarasyon popilasyon an fè, M wè yon pakèt èsklav a talan, m wè yon pakèt èsklav domèstik, y ap reyaji. Fas a kri pèp ayisyen an, se 2 chwa nou gen wi, oubyen nou mouri, oubyen nou viv. Pèp ayisyen, m ap reponn esklav a talan yo. Map reponn esclan domestik yo. Nou pa wè se bank yo ki mete nou nan sa n ye la a. Se yo k finanse kandida. E ki koz yon seri de dega ap fèt anndan peyi a. Banm pran egzanp. Ann pran gaz lan pa egzanp. M pa dwe site non. Men nan sa m ye la m pral site kèk non. Pou kèk vye elikoptè, Sheriff Abdallah bay Jovenel Moïse nan kanpay elektoral. Pou sa, li pran gaz nan nèg bank yo toujou wi. Li pran gaz nan. Gaz lan l pran an, li mennen katastwòf pou nou pèp ayisyen. 1, Moun yo ap goumen pa ponp yo. 2, Plizyè vil, plizyè katye, moun brile. Koz! Mesye band yo. Jodi an, Moïse Jean Charles pa te janm di l ap brile band mwen se yon responsab. E si m te di l, nenpòt ki moun, vin avèk prèv la. Men Moïse Jean Charles ka manifèste nan sa popilasyon an di. Se sa m te vle nou konprann. Moïse Jean Charles te di li pral fèmen pòt bank yo. Sa, se yon nèg ki kandida, se yon nèg ki alèz nan sosyete an, ki gen machin. Se yon nèg ki ka manje, ki di l pral fèmen pòt bank. Men moun ki pa ka manje yo menm, yo di yo pral brile bank. Bon nan ki byen nan sa, mezanmi? San byen nan sa? Mwen m ka manje m gen machin si m vle vwaje m kapab m di m ap fèmen pòt mwen men moun ki pa ka manje yo ann fon kalkil jounalis yo ke laprès pale ki te televize lè n gade semèn pase an yo e menm jodi an on ti mamit diri. Se 100 kèk goud li te fè wi. Gen de kote l 125 goud wi. Lè sa a, lajan an te 155 goud pou yon dola. Si n pa t leve kanpe chak jou yo mete 4, 5 goud sou dola a, ebyen nou ta pral tonbe nan 200 goud pou yon dola mezanmi. E lè sa a, ou ta pral bezwen 150 goud, prèske 200 goud, pou yon ti mamit diri nan kapital la. Sa moun nan Nò ap rele gobelè. Èske ou pral aji konsa? Maten an, m vin denonse tou moun esklav yo, esklav talan domestik yo. ki pran malè kap atakem yo bon nou pa wont se pa di moun yo di yo pral leve konsa pou yal brile bank non yo di si dola pa desann nap boule yo yo di si yo fè transfè pou moun yo. Yo pa ba moun yo dola yo. Nap boule yo. Yo pa ba moun yo posiblite. Nap boule yo. Nap boule yo. Ban mwen yon ti tan silvouplè. Ban mwen yon ti tan. Maten an piga jounalis yo ap pran sa popilasyon an di pou yo dyabolize l. Kisa k mennen vyolans? Se vyolans ki mennen vyolans. Yo fè vyolans politik sou pèp la, yo fè vyolans ekonomik. Pa egzanp, lè gran nèg la leve nan bank yo, yon jou maten, yo di yo bezwen 5 milyon dola meriken, epi yo bay lòd a anplwaye yo, men kito, pou yo kapab mete dola a pa rapò a goud lan. Ebyen. Lè sa a, popilasyon konstate y ap fè labi, e lè sa a, lè popilasyon an reyaji, se pa Moïse Jean Charles non, okontrè, mèt bank yo ta dwe ban m on plak ann ò, paske m fè yo konnen opinyon popilasyon an, mwen m t ap di fèmen, alòske men popilasyon an di brile. Si moun ki esklav yo k ap pale pou bank yo, olye nou plenyen Olye nou kriye, se pa plenyen pou nou plenyen, se pa kriye pou nou kriye, di bank yo, ba bank yo konsèy pou yo desann to di jou an epi ba moun yo dola yo. Poukisa nou pa fè sa? Olye nou fè sa, yon pakèt atis, e pa tout non alaverite, k ap fè videyo, mwen gen nan yo, gen de jounalist k ap dyabolize nou, mwen mande yo pa etone si popilasyon di l pral brile. Fò nou pa egare, lè nou di soulèvman nou wè sa soulèvman gen ladan? Soulèvman an pote tout kalite bagay, se sa mwen anonse maten an. Maten an, m vin kenbe menm mo soulèvman pèp ayisyen, se sa m vin di maten an. Menm mo soulèvman an, se li k toujou la e si bank yo pa korije kaye yo, malè ka rive yo. Malè ka rive yo. Se sam te vle di, se pa paske nou vle non, se grangou kap tiye moun yo. Moun klas mwayèn yo, yo pa egziste ankò, yo tou kite peyi an, moun geto, moun seksyon kominal yo, lapolis, taksi moto, moun kap travay nan bank, nan leta, ouvriye yo, peyizan yo, yo pa kapab ankò. Jounalis yo, yo pa kapab ankò. Si n pa kapab ankò, ebyen nenpòt bagay ka rive, men se pa Moyiz Janchal. Dola konnen yon lòt chapit. Dola a pral bese. Lè n fini, nou gen dis jou, nou pral monte katye jeneral nou devan gwo zouzoun. Siman, tòl, anndan peyi a. Fò yo korije kare yo apre 10 jou. M pa pale de klas mwayèn nan. M pa pale de ti mas la. Men gwo zouzoun yo. Lòt semèn, nou pral mobilize devan magazen yo. Twazyèm bagay, pèp ayisyen, nou goumen twòp pou gaz. Il faut que problème Gassant rezoud une fois pour tout andan peyi a. Kache gaz lan ap vann li leswa, moun ap goumen pou gaz, nou vle fini ak bagay sa a. Lòt bagay nou vin anonse moun yo, nou vin anonse pèp lan e. Pa rapò sa ki la a, pwoblèm ensekirite, pwoblèm lavi chè, Ariel pa ka dirije peyi an. Nan sans sa a, pitit Desalin mande depa Ariel san kondisyon. Prezidan Desalin mande depa Ariel san kondisyon e nou mande moun kap swiv nou mobilizasyon an apati de 7 septanm li pral reprann nan kapital la. Tout moun prepare nou 7 septanm mobilizasyon nan tout peyi a. 7 septanm mobilizasyon patikilyèman. nan kapital la e nou fè apèl a tout moun de bòn volonte, moun ki pa dakò pou yo mouri ak grangou, moun ki pa ka voye timoun lekòl, chofè taksi yo, kamyonèt yo, taksimann yo, yo tout, mande yo prepare yo, ouvriye yo, anplwaye leta yo, nou tout, dyaspora. Rèl an Ayiti fè solidarite avèk nou pou mobilizasyon pran nan tout kat kwen peyi a. Nan sans sa a, nou pran responsab Ayè si n pa retire kò n nan tèt peyi a. Pou nou fini, ensekirite ki gen la a, Swa moun nan gran sid peyi a, swa moun nan kapital lan, swa moun nan zòn Kwadèboukè, Laplèn, ikonpri Latibonit. Moun yo, yo pa konn ki sen pou yo rele. Le fè ke pa ka gen solisyon, ebyen nou pa gen lechwa pèp ayisyen. Tout moun, se pa manifestasyon, soulèvman jeneral nan tout kat kwen peyi a pou nou fini. Nou te Okap. Nou wè sak pase okap. M pwofite de manif sa a pou nou remèsye Lecaf. Men an menm tan tou, pa bliye nou te bay bank yo 3 jou. Tande m byen wi. Nou te bay Unibank. Nou te bay Bank Santral, nou te bay Kapital Bank, nou te bay Bank de Linyon Ayisyèn, nou te bay Bank Popilè Ayisyèn, nou te bay bnc, nou te bay Sogebank, Unibank, 3 jou pou yo te mete devwa yo pwòp. Malerezman, yo pa mete Devwa yo bon! Apati de kelke je kap vini la yo, leta pral kanpe devan bank yo. Se sa m te vin anonse la. Pèp Ayisyen, jounalis ki la yo, nou rive nan kafou, nou pa gen lechwa, tout moun ap mou anndan peyi an, menm swa moun nan abiye. Li mete bèl chemiz, li mete bèl pantalon, nan gwo tiye. Nou pa ka dakò ak bagay sa pèp ayisyen. Pèp ayisyen, nou pa gen lechwa. Se pa nou ki vle. Men, se bank yo ki mete nou nan sitiyasyon difisil sa a. Nou oblije reyaji e n ap reyaji fò. Sa k ka sove bank yo, se bank yo menm ki pou sove tèt yo. Se pa esklav a talan, se pa esklav domestik, okontrè, nou mande esklav a talan yo, nou mande esklav domestik yo pou yo pa vant yo kousèy, pou yo tande larezon. Ekonomis yo mete kò nou akote semèn sa yo. Dola k monte a pa gon fòmil ekonomi. Dola k monte a Se yon desizyon politik kont mas yo, kont klas mwayèn pou yo retire tout sa ki ka ede yo kreye richès. Nan sans sa nou konprann sa. Pou rezon sa a, nou di ekonomis yo n ap fin netwaye koze dola a, apre n ap remèt ekonomis yo lajan an, dola a, pou yo menm yo fè swivi an pou peyi an devlope. Men annatandan. Sa ki la a, li pa gon fòmil ekonomik pou li. Se sa k fè, sèl fòmil ki genyen, se leve kanpe pou n fè bank yo fè vag. Si n pa leve kanpe, bank la ap tiye nou tout, pèp ayisyen. Pèp ayisyen, nou pa responsab pou pèsonn moun. Menm jan bank yo kòz nou mouri, bank yo kòz pitit nou al pase tray Chili, al pase tray Brezil, Meksik, Tiki e nan tout peyi yo, donk w ap tiye moun. Nou pa kapab ankò! Nou pa kapab ankò! Nèg bank yo, se yo k mete nou nan sa, e yo jwenn yon gouvènman, yo jwenn yon leta ki kosyone yo, e sa k fè n ap pase pran ni leta, ni bank yo. Pèp ayisyen, kenbe la pa lage! Nou deja nan mitan rivyè lan. Nou pa ka fè bak, nou kenbe menm mo dòd la, on soulèvman pou netwaye peyi a. Gen on pakèt moun ki pa Ayisyen ki vini, yo pran peyi nou nan men nou, epi pou n ap fè tchoul yo. Pèp Ayisyen, nou pa gen lechwa, leve kanpe jiskobou jiskaske nou libere peyi nou.